Dakò pou ke nou kapab depoze yon flè nan moniman Papa Desalin nan, Papa Nasyon an, e nou vin mande l tout fòs ki genyen pou nou konbat avèk fòs fè nwa, pou nou konbat avèk Ariel Henry, yon Premye Minis defakto, iresponsab, ki pap regle anyen serye. Jodi a la, n ap komemore lavi Desalin. Yo te itilize. Nou, paske pou tout moun toujou panse nou se esklav, pou ke nou kapab di se lamò Desalin. Men piske se lavi ki te ba nou endepandans nou. Kidonk jodi a, se 20 septanm, yon dat istorik, yon dat ki make listwa, ke yon nèg nwè ki te fèt sou peyi Dayiti, anndan Ayiti, ki ba nou endepandans, premye peyi nèg nwè anndan nan tout kontinan. Kidonk, jodi a la, nou vin depoze jèf lè sa, pou nou di avèk tout konpatriyòt nou yo, pou nou di tout zansèt nou yo, pou nou di avèk Desalin, nou p ap rete nan wout, n ap konbat tout fòs fè nwa, n ap konbat Ariel, yon esklav mantal, n ap konbat Ariel, yon iresponsab, gade sa k ap pase nan peyi a, lamizè, soufrans. Grangou, ensekirite, jiska prezan Ariel poko vle demisyone. Ebyen nou menm nou mande demisyon Ariel nan tèt primati a. Pa gen soti de la, fòk Ariel demisyone, fòk peyi a chanje, fòk gen yon lòt konsèy prezidansyèl ki antre nan palè nasyonal pou nal fòme yon lòt gouvènman pou ke nou ka poze lè vrè pwoblèm de la nasyon. Non, se de nèg ki fristre, se pa militè pou nou ta di, se de moun yo voye, de fristrasyon ki fè ke yo vin lache konsa. Men piske nou konnen ke batay n ap mennen an, se pa yon batay pou lidè, batay n ap mennen an, se pa yon batay pou yon pati politik, men n ap batay pou ke fòk sa chanje, e nan sans sa. Jodi a la, nou vle di plis jamè fò nou fete lavi Desalin, e se lavi Desalin ki pral kontinye ba nou endepandans ekonomik ke n ap chèche a. Jounen jodi a, nou di a tout moun k ap batay, viv Ayiti! Viv Ayiti! Viv ekonomi! Viv yon lòt chanjman anndan peyi a, korektèman, wè pa wè, fòs opozisyon, fòs popilè, piti Desalin, Nap avanse pou lavi chanje jiskobou. Nou salye kouraj popilasyon an, nou salye tout fòs viv nasyon an nou wè ki fè mache kontre pou yo wè si ya retire peyi a nan sa li la e nou tou pwofite tou salye memwa Anperè Jean Jacques Dessalines ki se yon gwo potorik gason Nou konnen ki yon jou nan ane 1758 ki te parèt sou latè. E nou konnen gen anpil deba sou zòn misye fèt, sou dat li fèt. Men nou konnen kanmenm te gen yon potorik gason ki te batay pou libere peyi a ki te rele Jean Jacques Dessalines. Se vre jodi a men sa ki sa ki primòdyal pou nou jounen jodi a la se lòk, lòk. Sitiyasyon popilasyon an grangou, pa gen dlo, pa gen sekirite, pa gen manje. Bon. Eske ou wè ke nou kab pran, nou kab kenbe ankò moun ap malad, dyaliz? Bon, anfèt, e, bon, e, pèp, desten popilasyon an se nan, pèp la se nan men l li ye. Donk, e, nou konnen, e, gen yon sitiyasyon de mizè nan peyi a. Nou konnen depi aprè 12 janvye. e ki se yon katastwòf natirèl ki te frape peyi a ak anpil moun ki lage nan mizè, nou konnen tou genyen epidemi kolera ke l'ONU pote ba nou, nou konnen tou genyen yon vag m te kapab di w politik ki se phtk ki parèt avèk ouvèti politik sa kote ki pral ba nou yon lòt reyalite nan politik, nan ekonomi, nan sosyete a donk ki pral. Ba nou yon sosyete nou gen la a, kote nou wè e s on politik gangsterizasyon sou anba je BINUH, anba je Core Group, anba je Loni. E nou pwofite tou denonse e e e e e Gou Gouterès. Nou wè aprè Gouterès vin goute rès manje e Ariel Henry, nou wè li di yon pawòl e nou wè Ariel Henry di menm pawòl la. Nou wè gon sèten e e e e. E gen yon lòt moun ankò m wè Gonzalez e ki se atache a m te kapab di depatman deta a zòn amerik latin nan nou wè ki di menm diskou a e batay ki gen la pou nou menm se yon batay ki lye avèk fòm de mòd de pwodiksyon ki gen la avèk mòd de sistèm kapitalis ki gen la kote yo rive nan yon nivo sistèm nan rive nan yon nivo se represyon y ap fè donk E fòs militè e Nasyonzini yo, nou konnen yo prezan sou sòl la, yo ranplase e e sistèm ki la a depi 1915 ke Lèzetazini e e enstore nan peyi a. Donk kote yo pral fè entèvansyon yo an 1994, nou pral genyen e e manu minu ki pral transfòme e e on on Plizyè ane ankò an 2004 ki pral transfòme an minustah, minijis ki ba nou bini. Donk nou konnen fòs militè etranje yo ale, men yo gen yon gwoup ame ki rele G9. Nou konnen tou gen lòt branch ladan yo nan plizyè diferant G-pep ki kenbe peyi a an otaj. Nou wè gran Sid la jan li bloke. Nou wè gran Nò a nan zòn Kanaran 50 jan sitiyasyon an ye. E nou denonse. sitiyasyon sa yo e nou wè jan pèp la ranmase batay la, gen anpil lide ki te fè kwè ke se politisyen ki konn met pèp la deyò, se gwoup ki gen lajan nan peyi a ki mete pèp la deyò, nou denonse diskou sa yo, se menm diskou yo te di ke 1791 se te yon seremoni, se kòmsi pèp la pa ka òganize l, li pa ka pran desten politik li an men. Nou di pèp la granmoun, pèp la leve kanpe, pèp la di l ap chavire chodyè a, pèp la di li p ap obeyi, pèp la di li prale jiskobou, jiskaske li jwenn lòt endepandans l ap chèche a, pou l jwenn dwa grandèt majè l, pou nou granmoun e nèt, paske zansèt nou yo, Anperè Jan Jak Desalin e te pase, yo te batay pou nou te libere, yon gran imanis tankou Anperè Jan Jak Desalin te vle yon sosyete, yon mond kote tout moun ap viv. Tankou moun, nou wè gon konplo ki fèt nan entènasyonal la kont Ayiti, nou denonse konplo sa e nou wè pèp la tou li rete vijilan, nou di pèp la kenbe la, kenbe pa lage, kenbe flanbo mobilizasyon an, paske pèp kap batay pa pèdi batay, se pèp la ki gen viktwa, viktwa a nan men pèp la li.